Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Kòman nou ye? Eske tout bagay anfòm sila yo ki aletranje? Donk mwen konnen se bon samariten nou ye. Jis avan mwen kòmanse emisyon sila. M ap pale dirèkteman ak yon fan ki te reponn nan yon kòmantè yè swa lè m te bay chif anviwon 3 mil moun ki mouri ebyen l te di se manti n ap fè se lajan nou bezwen pou n al gaspiye ebyen jounen jodi a m ta renmen fan sa a li menm li ekri pou l di e kòman l ye kòman l santi l paske men chif la tonbe 1297 e de tanzantan genyen mò y ap jwenn donk m ta renmen konnen. Kisa w ap di kounye a paske se sa nan peyi dayiti ki anpeche nou avanse. Sa vle di lè yon moun deside l pou l fè yon travay serye w ap jwenn de twa lòt move grenn k ap mete anbich sou wout ou. Men sa pa anpeche nou avanse paske nou sòm dè jan trè jenere. Nou vrèman jenere paske m pa kwè ap gen yon grenn ayisyen kè l p ap fè l mal. lè l ap gade imaj sa yo k ap pase nan Okay, nan departeman dè Nip, nan Jeremi, nan Grandans, poukwa pa? Ebyen wi, si yon moun ta fè yon vye kòmantè pa rapò ak sa k ap pase la nan peyi a mezanmi, moun sa a, ebyen se ta yon mechan dènye degre. E fèt atansyon avou, ou menm k ap fè move kòmantè pou ke lesyèl pa frape pye sou ou. Tande! Donk pwochèn fwa. Lè nou fè yon emisyon, nou pale, nou bay yon kòmantè, si w pa ka pale, pa pale. Paske se latristès, se Ayisyen w ye tou, fòk ou pataje latristès. Ou wè m pa site non w, m te kenbe non w. Men ekoute, m swete ke nan pwochen kòmantè w ap fè pa rapò ak kesyon sila, ou kapab fè kòmantè sou lòt bagay, aktyalite politik. Men nan tranbleman de tè, anpil moun mouri, pou w ap fè vye kòmantè konsa. A, se pa bon. Antouka, menm ou menm ki te fè vye kòmantè sa a, m swete ke si w aletranje, Ou kapab kontribye, voye yon ti kichòy pou moun sa yo. E si w panse ke kichòy w ap voye a, ebyen l ap pase nan yon men pou l ale nan yon pòch moun k ap pale a dirèk, ou pa bezwen fè l. Paske m pa bezwen yon goud moun. E apèl a lèd ke m lanse a, m pa bezwen yon goud moun k ap fè kòb nan move kondisyon. Nou nan kad emisyon sila a. Nou vini avèk kèlke zimaj. Nou te deside an kèlke sòt potko fè emisyon sou temwanyaj yo paske nou konnen a chak enstan se yon seri de segman trè patikilye nou chwazi nan sa ki pase nan gran sid peyi a. Jounen jodi a la se kèlke temwanyaj. Nan premye jou w la, nou te gen chans wè yon imaj, yon timoun ki sou yon kabann ki ap tann swen. Ponyèt li kraze, l ap tann swen, men li potko ka jwenn swen. Nan sans sa a, jounalis yo ap fè yon travay enpòtan, kolosal. Mesye, big up pou nou! Nou menm ki nan Sid la, nou menm ki nan Grandans. Tankou Découvrir la Grand'Anse ki sou YouTube e ki sou Facebook egalman. Se li menm ki te pèmèt ke nou wè imaj sila e nou te kapte sa. E te gen enfòmasyon ki fè kwè timoun sa li menm yo te voye li Pòtoprens. Pa ditou. Lè konfrè nou yo nan Grandans dekouvri yo Lagrandans, retounen nan lopital la, ebyen yo jwenn timoun sa a. Yo te gen chans pale ansanm avèk manman li. Nou envite w gade kòman manman an t ap pale e yo te tou pwofite pote yon ti bwat telefòn pou manman an pou li kapab mete sim ni pou sizoka yon moun ta gen entansyon Fè yon don ebyen pou kapab rele l dirèk dirèk. An nou swiv nan mikwo konfrè nou Découvrir la Grand'Anse. Kòman w ye madam? Mwen pa pi mal non. E bon. E m mande w sa, se yon, se yon, se yon abitid men m konnen bagay yo pa anfòm pou ou. Alò, e, e se mwen ki te pale ansanm avèk ou yè a, ou sonje m? Wi, mwen sonje w. E ke mwen te di w konsa ke m apral vini e maten an. Efektivman maten an nou vini, bonè. M panse li te 9 è 30 ou byen 10 è nou vini epi lè nou ap mande pou ti pitit lan nou ale kote nou te wè l yè lan yo di nou konsa ke yo evakye l e li te pami moun ki ale Pòwoprens yo nan elikoptè alò se sa yo te di nou depi lè yo fin di sa lè yo fin di nou sa nou di bon e tan mye. Alò se se plis swen nou tap chèche kidonk si timoun nan al Pòtoprens lap jwenn plis swen e ke se aswè a pandan nou vini nan lopital nan la okontrè e dòmi m ta pral dòmi paske demen nou pral soti trè bonè epi mwen di avan m dòmi banm fon pase lopital la epi m sezi tonbe sou ti pitit la bon wè m tèlman etone la m gentan fè diskisyon a on moun m tèlman sezi ok. Manje egal nan midi, midi, midi onzè nou travèse andan. Ok, e bon, dayè avan nou te fè videyo an nou te mande ou te di pa gen pwoblèm. Alò pou ki sa nou fè, nou fè e videyo an, se paske gen moun ki te vle ede ou ak ti pitit lan. Le fè ke se sou platfòm mwen, se sou e, se mwen menm yo te wè ki fè videyo an, moun yo kontakte m. E mwen di moun yo konsa ke mwen, mwen pap gen tan Mwen pa mwen pap chita pou m ta resevwa bagay lan men yo epi pou m ba ou. Mwen di yo li ap mye si ke yo menm yo kontakte w. Ou konprann? E kidonk se poutèt sa yè nou te mande w telefòn ou. Ou te di n konsa ke telefòn nan bwat la gen yon pwoblèm. Efektivman maten an jisteman bwat la pa ka limen. Enben. Bon, kidonk nou menm nou pa vle, nou pa vle aske ou pèdi soutyen ke moun yo pral ba ou pou yon afè telefòn, paske si yo pa rele ou se yon ba w garanti, mwen menm m pa ka resevwa anyen pou ou. Ou konprann? E se sa k fè nou menm nou te achte, yo te ban m, ou sonje nimewo telefòn nan? Wi, m sonje l wi. Ki nimewo a? 40. Bon ok, m genlè sou telefòn m ap filme a m te anrejistre l. Alò etan done ke ou di bwat la te gon pwoblèm, e nou gen yon bwat ke n ap ba ou. Mwen ka al jis al pran sim lan? Oh wi, al pran sim lan, al pran sim lan. Vwala, ou sot gade la, Rosme Tacha ki t ap pale nan mikwo konfrè nou yo nan Lagrandans. E pitit li a rele Robenson Rosme. Donk, ou wè, timoun nan pote sinyati manman li, san dout. Bon, e sitiyasyon an li toujou konplike lotbò a. Lopital yo debòde. E yè dan lapremidi, nou te trennen mikwo nou bay youn nan responsab lopital nan Okay. Ebyen li menm li fè konnen li vrèman debòde paske de tan a wot gen anpil moun ki yo menm ap vini nan lopital la non doktè sa se banm gade pou nou li rele JD Peterson an nou swiv kisa lap di. Nou jwenn anviwon 20 moun ki tou vini tou mouri. 20 moun ki vini tou mouri. Wi e gen antrepriz prive ki te vin pran yo men genyen ki se nan mòg lopital la. nou konsève yo, pami lèkèl gen granmoun, gen timoun, timoun ennan, simwa, afereyte. Men èske nou jwenn sipò leta pou ede moun sa yo, pou bay moun sa yo swen? Nan yon premye tan, Direksyon Depatemantal la te sou plas kote ke yo t'al nan depi periferik lan pou yo te ba nou entran. Sa sa vle di entran se, si m'ap pale yon fason pou popilasyon ka konprann, se sewòm, se pil pou koud moun yo, se medikaman pou doulè. Pou materyèl pou moun ki bezwen antre nan sal operasyon. Men èske materyèl nou genyen pou nou bay moun yo swen li ase? Nou pa ka reponn ni ase. Nan materyèl lopital la te genyen nan stòk pa l, te vin epuize e sa fè Direktè Depatemantal la te vini te ba nou nan depo periferi e ke gouvènman via Minis Sante Piblik la ap depeche la. Pou aktyèlman nan yo nan wout pou ka vini. Men an atandan, nou te jwenn kèk patenè ki te gentan rive sou plas ki te ba nou kèk materyèl kòm pil, kòm sewòm pou nou pran moun yo an chaj. E sa fè ke ta gen yon enpresyon, ou ka gen enpresyon ke la kalm, men li pa kalm vre. Se paske ke nou te jwenn materyèl pou nou fè priz an chaj yo. N ap kontinye avèk reyaksyon yo. Kay kraze, gen anpil moun ki nan lari paske poko genyen lojman pwovizwa an atandan e moun yo anpil nan yo dòmi nan lari. Konfrè nou yo nan Actualités Locales TV fè kèk entèvyou avèk 2 moun ke yo jwenn nan lari. Moun sa yo ansanm avèk pitit yo, mari yo, yo lage 2 bra balanse e yo pè pou ale anba ti restan kay ki rete yo paske replik yo kapab fin kraze kay yo nèt. Yo t ap pale, men se avèk dlo nan je. Genyen ki fòse souri paske e dèfwa ou souri, men se pa yon bon souri. Mwen soti Okay epi tranbleman tè a te fè m kay nou kay kote m te ye an li gen pwoblèm epi m te deplase m pran moto epi m rive bò Isyen. Bò Isyen rele Sen Jòj. Paske se la manman m ye. M te oblije kite kote m ye a paske m pa p gen kote pou m rete. M oblije vin la. Ki jan ou oblije sa te pase lè ou te kote? M te lakay mwen, m t ap soti anlè epi pandan m ap desann mach la epi e konsa m ap frape, m ap frape. Epi pandan m ap kouri gen yon eleman ki te devan mwen, ki te devan m epi kay la yo ap souke epi li fè m apiye nan mi an. Men bon chans pou mwen Bondye pou mwen esak fèm pa mouri paske li gentan barem epi gon mi ki soti ki tonbe pa devan mwen. Bon an atandan nou plizyè la m wè nou avèk anpil timoun, premye nesesite nou se kisa l ye, kisa nou bezwen pou kounya la? Nou kay nou kraze, legliz la kraze, epi nou pa gen kote pou nou dòmi nan moman. Non nou pa gen dlo nou pa gen manje nan non nou pa wè youn ditou. An atandan kisa nou deja manje kijan sa. Nou poko manje anyen depi maten nou leve gou pat la nan bouch oh menm pat nou pa bwose menm pat la pa nan bouch nou nou e menm lap fèm ri timoun serye menm gou pat la pa gen nan bouch nou la. Donk kisa nou kisa nou pote fè pwaso a ki kote nou pote. Ditou nou pa gen anyen ditou pa gen mache nou paka al achte anyen nou paka fè anyen ditou. Bon, m renmen sa m etye m. M pat lè ba la pase a m te m pat m pat o kouran de sa. M pat o kouran de sa. E gade m gade m wè tè ap tranble epi mwen m ap kouri epi pandan m ap kouri tou epi sa e blòk la nan legliz la ki tonbe epi m ap kouri nou kounye a nou vin chita la nou pa gen kote pou nou ale. Kay mwen kraze, kay nou kraze, kay mwen e zangrilye l kraze. Li kraze bon si si lapli ap vini la e la nap oblije rete paske nou pa gen lòt kote pou nou ale. Antretan pako gen okenn otorite ki konnen ke nou la? Pa gen moun ki konnen ke nou la? Non, depi maten nou pa manje, nou pa bwè, nou pa gen dlo pou nou benyen, nou pa gen anyen ditou. Nou konbyen ki la? Eske nou gen evalyasyon de konbyen nou ki la? Nou pa konnen paske gen gaye gen tout anba raje a la. Gen gaye, yon pakèt isi. A vle di chak moun gaye. Wi gen kay, gen anpil kay anlè a lap kraze, ki tonbe. Nou pa konstate kadav nan zòn kote li sòti a. Gen gen ta al lopital, gen pye yo kase, gen ka al lopital. Kidonk ou vle di ke sèl legliz la nou te gen pou nou te refijye nou, li kraze. Li kraze, nou pa ka al anba l. e ladan l. Manje, lajan, bagay sa yo pou nou ta bezwen, rad pou nou mete, nou pa gen anyen. Prela pou nou fè bagay, bagay sa yo pou nou ta bezwen. Yon kote pou nou ta abrite nou, pou nou rete. Paske mwen gen timoun sa la, men m rad la gen mwen met sou li. Nou pa ka antre. Al antre anba blòk yo pou n al pran bagay. Men leta pa vin bay medikaman la epa gen leta pa pa fè anyen la ki leta sa leta. Si w gon mesaj ou tap voye pou leta santral la se kisa l tap ye? Monchè m pa gen okenn mesaj map voye ba leta santral la yo konn sa pou yo fè ke yo fè l se sa sèlman yo konn sa pou yo fè. M pa byen non. Pandan wap pale avè w la lap di m pa byen. Enben kot leta, leta kisa? Eske nou konprann anplè dega yo mezanmi? Bèt ale, plantasyon menm devaste paske genyen kote tè a fann e pou kouwèl ye la nou pral vini toutalè avèk yon emisyon kote ke lapli ap tonbe moun yo nan lari. Donk ou kapab konprann e nou kapab poze tèt nou kesyon pou n di kisa Ayiti fè lap peye. Ben yon lòt fwa nou mande tout bon samariten yo ki aletranje. Pou kapab fè tou sa yo konnen paske nou konnen ou gen anpil fanmi ou ki okay, anpil fanmi ou ki nan depatman nip la, anpil fanmi ou ki nan lagrandans, degaje nou mezanmi pou nou kapab voye kichòy pou yo. Si nou pa gen kontak yo dirèk, ebyen nou kapab bay non moun sa yo sou chanèl la epi lè nou voye ti kichòy la nou ta kapab ale nou menm nou kontakte moun sa yo dirèkteman. Rete bronche nap tounen tout alè pou yon pwochèn emisyon e kòm toujou kontinye abone yon maksimòm kòmantè yon maksimòm pataj epi mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.